Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Tout bagay anfòm panse. Alò, avan m kòmanse emisyon sila mezanmi, fòm di nou byen ke mwen konnen bagay yo rèd nan peyi Dayiti. Mwen konnen nan peyi sa se egzasperasyon. Pa gen moun k ap viv. Tout moun se nan yon lanfè yo ye. Menm lè ou la Sendomeng. Ou viv yon lòt vi. Men tande byen sa m di nou. Fòk nou pa kouri ap prechire moun k ap viv nan peyi Etazini pou mande yo pou yo aplike pou nou aplike aplike. Paske si pwogram nan se yon strateji ke Biden mete an plas pou kapab disyade moun de lespri, de ide pou pase pa Meksik pou antre Etazini, la Mwen panse ke prensipal viktim nan se moun kap viv nan peyi Etazini. Paske lè yon ayisyen ki nan peyi Dayiti mande yon moun ki nan peyi Etazini pou kapab fon bagay pou li, si l poko fè l oubyen li pa fè l, lap rayi moun sa, lap wè moun sa mechan. Or, moun sa li menm ki nan peyi Etazini ki konn reyalite an e ki vle pwoteje ni moun kap vini an, moun ki gen entansyon vini an, e li menm tou pa vle fè yon envestisman an ven. Gen yon bagay pou konprann, lè yon moun avèg, ka genyen yon manje k ap fèt, ou di l se zwa k ap kuit, men poutan s on vye vyann bèf w ap boukannen. Èske w konprann sa m ap di w la wi? Depi moun nan avèg, ou ka di l tout bagay, ou ka di l a se be, Paske li pa nan nivo pou l konprann yon seri de bagay. Donk mezanmi, eseye konprann. Enfòmasyon mwen pote pou nou se ke gen yon polisye ki rele Jetro Valcourt. Misye afekte nan udmo. Li mouri dimanch 15 janvye a. Polisye sa a blese pa bal avèk pwòp zam afe li. Daprè sa yo di se te nan dat 4 janvye pase a. Jetro mouri apre li fin sibi 3 operasyon chirirjikal. Enfòmasyon ki konfime pa Lyonel Lazarre nan Synafoa. Bon. Polisye sa tonbe, mwen menm enfòmasyon m kapab ba nou de li, m pa kwè se yon nèg ki te nan bagay ki wong. Tande byen wi sa m ap di nou an. Se timoun m kwè fontamara. Timoun anpil nèg konnen. Se ra polisye m ta kapab di ou kapab jwenn nèg bò lakay li fè elòj pou li. Ba w misye bay tèt li yon bal nan dèyè. Gon grenn bagay ou kapab poze tèt ou kòm kesyon. Yo fon mal dèyè misye, pa vre? Yo fon on ve dèyè l la oubyen on espedisyon pou voye misye al touye tèt li, al bay tèt li bal. Kòman on polisye ap bay tèt li bal? Li bay bal pa dèyè. Dabitid anpil polisye jounen jodi an pa renmen pote zam yo dèyè ankò. Pa pote zam bò dèyè yo ankò. Konprann byen wi. Anpil polisye se devan yo yo pote zam. Si se yon ekspedisyon pou te touye misye pou fè l touye tèt li, misye ta prale zam li bay tèt li yon bal. Yon bal tèt oubyen yon bal kè. Kounye a gen yon lòt eleman enfòmasyon ki vin ap sikile. Se ke se jèn la se kapab youn nan moun ki entèg. Se pa sa m di non, se selon enfòmasyon ki ap sikile. Par le simple fait ke ti jèn sa a li te opoze ak lide pou Sèten polisye ki konn nan cha fè machandiz pase, fè kamyon pase pou kapab bay lajan, li te opoze ak yon bagay konsa, ebyen se sa ki mete l nan sa l ye a jounen jodi. Aparaman frè dam ni yo ta vlek pou li. Donk nou menm n ap chache genyen plis detay sou dosye sa a pou n kapab konnen nan ki sikonstans. Obyen eske misye te fè yon bagay wong epi misye gen yon move bagay nan dèyè l la, misye touye tèt li. Men se grav. Si se misye k bay tèt li bal ok tanpi men si se lòt nèg yo k ta bay misye yon bal pandan y ap pretann ke y ap tire de bandi m panse ke peyi sa son veritab komedi. Direktè Konatel la mouri. Direktè jeneral Konatel la Jean Marie Guillaume desede lendi 16 janvye 2023 a Suit ak yon kriz kadyak nan yon sant ospitalye etranje. Direktè Conatel Rest in Peace. Banm ba nou yon ti enfòmasyon an plis sou dosye nèg Vitelòm yo ansanm avèk jij la. Wè mwen gen yon ti detay an plis paske a un Arab ki li menm ban mwen plis enfòmasyon sou dosye sila. Gen 2 nèg, nèg sa yo tap fouye moun anndan tòsèl. Nèg yo nan zòn bò lakay yo nèg y ap fè malvèsasyon mesye. Epi jij la yo te kidnape sa pa gen lontan misye vin kwaze 2 nèg yo. Ebyen fò m di ke li met bagay nan men nèg yo gen youn ki kouri ak moto a gen youn ki pèdi lavi l. Ebyen fò n di ke nèg yo retounen nan zòn nan pou yo te wè Si yo ka rekipere zam nan men se te anpe difisil paske pral genyen 2 ki pral pèdi lavi yo ankò. Bagay la te tèlman rèd nan tout zòn nan ebyen tout moun Vivi Michel te prèske mete men nan tèt. Gen yon jenn gason ki mouri paske l te monte yon do kay li menm ap gade. Epi gen yon timoun ki pran bal tou. Eske nou konprann? Donk sa vle di ke bagay yo. Rèd. Donk a chak fwa ou ap tande yon seri de enfòmasyon, ou ap toujou poze tèt ou kesyon pou w di, bon finalman pa gen espwa non. Pa gen espwa. Paske lè w pase nan zòn sa a se tèl gang k ap frape, ou pase nan sa a se tèl gang k ap frape, ou pase nan tèl zòn se tèl gang. Donk sa vle di ke tout kote se gang. Kounye a m pral pale yon ti koze ansanm avèk nou. Gen yon bif la ki genyen au plus haut sommet de l'Etat. Se yon komisè. Gouvèneman ki nan bif ak yon moun ki te minis jistis men eske Berto Dorcé pa toujou nan gouvèneman sila? Bif eklate o pwen ke mwen menm si m ta Ariel jodi a m tap tou revoke komisè Jacques Lafontant. Ou konn poukisa? On komisè pa ka rive nan nivo sa. On nèg fè yon deklarasyon sou ou. Ou reponn, ou reponn, men gen kote ou pa dwe rive. Paske pwoblèm nan se yon pwoblèm leta. Nou pa kab vann leta konsa mesye. Sa se yon feyton ekeran. Èske ou wè sa m ap di nou an? Youn ap di lòt te pran tan, kòb ou te kapab lage meksiken, sa te nan afè dwòg, sa te nan bagay ki sal. Hein? O pwen ke Jacques Lafontant ap di ke Pierre Espérance te ret a moun. te kay moun li te konn ap louvri baryè li gen gwo kay bèl machin kòman fè li menm ki se komisè ki pase 20 ou 27 an nan administrasyon piblik lan li pa ka gen yon kay mwen panse sa yo se bagay tè a tè men mwen panse ke e sèl ayiti wi pou nèg yo ap wè pil lòbèy sa yo ann tande komisè gouvènman. Jacques Lafontant. Près an liy, près televize, e ankò près an liy, televize, ki lò près sila? Pa gen près, près an liy e televize. E map di ke dabò, CSPJ gen yon dwa de rega sou lè majistra debou. Dwa de rega la fè ke, kòm majistra debou a, komisè gouvènman yo, lè yo pran prete sèman se pa ou devan dwayen, tribinal kote ap egzèse konpetansyo a. Donk, yo oblije jwenn fèy de wout e m ta ka di CSPJ pou yo kapab al prete sèman pa ou devan doyen an. E mètnan, le wòl di CSPJ se limit a sa e a sa sèlman. Je repran, lè majistra debou. yo pa sou lobedyans CSPJ. Yo gon dwad rega sou yo pa rapò avèk lwa kreye la. E lwa sa a fè obligasyon pou komisè yo prete sèman pa ou devan le dwayen di tribunal ou le komisè egzèrs sa konpetans, son pouvwa, e ke e patan de se prensip fòl prete sèman devan. e yo ba ou òd de wout avèk e avèk dwayen an pou kapab òdone prestasyon e resevwa prestasyon sèman komisè a. Donk, m etone tande ke yo e ta ekante m nan sètifikasyon an alòske pou de rezon fondamantal pami tan dotre ki pa gen fondman. Dabò, yo di m libere 2 Meksiken nan dwòg. ki sot okay ki vin potoprens pou lajan adm pakè ki transfere pou se malversasyon koni de tous nan pakè ya li di ke m vole tout kò de li pakè yo e mwen reponn mwen di pa yon not de denonsyasyon konseye minis do se moneye pou kapab e enfliyanse de lot konseye pou yo kapab kanpe anfas mwen nan bay sa a. Se paske jisteman yo te genyen akwetans yo mone par le minis Dorcé. E ki li menm te mande m de bagay pou m fè pou li m pa t fè yo. Tout moun konn sa. Atande yon moman. Atande yon moman. Atande. J'arriverai. Mètnan, premye rezon se ke se rezon dilè drog la m libere. De Meksik. Se pa vre, se fon sa chifon. M ap reponn. Mwen ekzekite yon arè. te pri an konsèy dè minis ke m fèk sot depoze la a nan CSPJ. Mwen egzekite yon arete pri an konsèy dè minis sou l'initiative du ministre Dorcé par lettre anbasadè Meksik la te voye ba li, li te mande l men gouvènman pran yon arete d'expulsion li voye di m Fè swivi arete sa a pou ke mesye sa kapab antre lakay yo. E mwen voye nan prizon an yon òd dekstraksyon. Mwen di mete moun sa yo a la dispozisyon de la dcpj pou lè suits administratif. Mwen m tande nan lari a, yo di Bertho Dorcé te pran 200 mil dola nan men Meksiken yo. Men mwen m pa konnen, tande m tande, men m pa konnen. paske m pat manje ladann, m pat jwenn ladann, e m pat bezwen ladann tou. Donk mentnan pou rezon sa yo, e ke nèg yo fè konplo, yo vle mete m deyò. Men m ap di ke, piske komisè yo pa asijeti o règleman de prestasyon sèman, de sètifikasyon CSPJ, dayè yo pa janm sètifye komisè. Yo pa janm sètifye yo. Yo se majistra. Si yo sètifye donk poukisa jodi a yo vin avèk yon bagèt majik konsa. Mentnan je suis prè a peye le pri de mè fot men se si m fè fot yo vre. E si m fè yo m prè e m di le lam fyè e le fron wo e m ap bay lèkzanpl. ke si gen yon bagay yon fè reyèl yo repwoche m ki fonde m ap pote tèt mwen bay pakè k ap komisè k ap ranplase m lan pou yo mete m nan prizon e pou jij pou jij kapab enstwi sou ka mwen oubyen yo kondane m m pije pèn mwen oubyen yo blanchi m mwen menm e m di sa m di a m ap fè l men fòk rezon yo valab fòk yo fonde vwala E konseye sa a daprè ou kisa li ta jwenn kòm li mounen e li anseye moun sa mounen? An men ankèt pou mennen sou li tou. Epa yo di ke madanm konseye a li te tronke la madanm Massillon, Dwayen Massillon nan CSPJ e sa yo di wi. Yo di youn bay madanm lòt, youn nome madanm lòt nan plas lòt. Madanm li pa gen nivo akademik nesesè, madanm e madanm konseye Désir Nader li mete l kòm konsiltan CSPJ. E li pa gen nivo akademik, li pa gen pyès. Donk si w ap voye ju ale pou pyès, fo pyès, pyès mankan, voye madanm ou al anvan. Pase madanm ou pa gen pyès pou te ba l konsiltan nan CSPJ. Men byen si, a men misye aktyèman la, li nan yon kay l ap viv nan yon moun, yon antreprenè, li pa peye? Li pa peye kay kote l dòmi depi lè l CSPJ? Sa yo se pa koripsyon yo ye? Sa yo ye? Ou lè pran madanm ou pou tronke la yon lòt moun konseye. Sa sa se pa koripsyon li ye? Tout se koripsyon. Donk kòman ou ta fè konprann ke pou menm enstans sa k ap statye sou konpòteman majistra a, Debout ou Asi, se ou menm ankò k ap fè koripsyon? M pa konprann sa. Je suis perdu et je suis trompé d'ennui. Ou panse se yon dosye politik komisè? Men byen sur li politik e mwen menm m panse ke e. Pou ka jamè li pa janm antre nan sètifye majistra debou yo paske pa gen dwa sa. Alò nou konnen komisè yo pa gen yo pa gen yon manda, donk èske sa pa fistre mayo yo? Men byen sur, li pa ka pa fistre zèlòm mwen. Mwen m te di ke m pap demisyone ankò. M te fè l deja m pap fè l. E mentnan, m ap revoke, men y ap revoke m byen. Fò revoke byen, y ap revoke byen. Ou gentan gen yon soupson pou al revoke l komisè? Ah mwen dou mwen dou men mpa gen sous mpa ok mwen dou kan si mpa demsyone si mpa demsyone fòm mwen ok mpa ka ret la etènèlman ou dakò mpa pè etènèl dezame dakò mpa gon mpa gon manda ki endefini ebyen mla pou male pou mvini male men mdou pou male fòm ale byen. Men komisè m konnen dènye minit li sispann te vle al ansanm avèw ki pwoblèm ou gen avèl? Li te mandem libere Sonson la familya mpa fèl. Li mande m libere Angela Estime m pa fè l Li mande m libere nan odyans Sur le benefis de la loi de Lespinasse la cour a dit m pa fè l E ke mentnan Tant lòt bagay ankò Li te mande m bay konklizyon favorab Nan yon demand men leve Sou 4 polisye ki nan dosye prezidan an m pa fè l Ok Li fè lòt moun fè l mwen m pa fè l Aktyèlman m pa di polisye yo yo yo yo koupab de sa yo reproche m an Si yo pa reproche. si yo pa gen anyen kont yo ka libere yo dakò men bon paske se kabinèl ki te fè dwa ki te fè demand an men leve a kòman yon nèg minis pou kabinè ou fè demand an men leve sa nan pa de sans e sa m di yo la e pa kounye m ap di yo non chak lè yo pase m di yo wi m di yo wi tout moun konn sa m ap di yo la se men politik li e pè esperans k ap fè li tout moun nan CSPJ pè bouch pè esperans li te mande m klase dosye san suit dosye mon cheri an m pa fè l e ke misye kounye a ekri a lòt dwa zimen parèy li e pi k ap pran kòb bmpad k ap pran kòb anba tab toupatou e pi yo voye di pou yo revoke m menm batonye de lòd de zavoka pòtoprens mande revoke m wi pou ki sa la a an kòm si bon mesye tande nou se jounalis al mennen yon ankèt pou mwen sou komisè k te pase anvan m yo gade degre de koripsyon yo pa rapò a mwen menm komisè anpil moun pral di ke ou te vou ale vou fè yon ide a tande E pa sa, m pa reponn kesyon sa. Tande, misye chèf ap denonse, ou ka denonse m pa arete wi. La denonsyasyon, dakò, li pa sifizan pou mwen arete moun. Ou sanke ou nan koripsyon? He? Ou sanke ou nan koripsyon? Ou pa ka di, ou pa ka di. Non, e pa, e pa sa, e pa konsyen mwen doke. Fon kon pa rezon. E pa nan koripsyon mwen konsyen. Mwen te mwen doke, sa ou reproche mwen, ou ka demande pou wè, degre koripsyon nèg sa yo. Eske mwen menm, se mwen ki koronpi? An mwen koronpi kounye a, mesye? Ou pale ak nèg ki pase anvan m la a? Dan lag ministrasyon piblik. Gras a Dye m fout konn li mwen menm. M konn li. Sa m ekri yo bon, sa m ap di yo bon. Bon kòm si m pa ka okay m rete mesye. Fò m te nan bapon. Pou m te fè m okay pou 30 mil dola ayisyen pou mete m choute dèyè m epi pou yo mete tout slip mwen deyò. An alò. Bon Pierre Esperance ki pa konn li. On nèg te gadyen moun. Pierre Esperance se gadyen lakou l te ye wi. Li te gadyen lakou.